Baby cool te kòmanse li pat rele baby cool nan tan ki te pase yo li te rele li te gen te gen 2 bann ki te nan zòn nan te gen amizevou te gen te gen kèdòm lè bann sa yo vin kraze nèg yo te jije bon yo di ke fòk yo gen bann nan zòn nan toujou yo vin fè bann ki rele manou cheri a apre manou cheri vin fèt manou cheri pat ka kenbe pou zòn nan parapò avèk jan nou menm nou ta vle fè yon bann. Bon, yo te vin fè yon lòt bann ki rele Jarasafara. Jarasafara la ki bò kote l te soti, l soti bò isi a, men l t al, li fèt bò isi a l al soti Pòs Machan. Se paske nou te gen yon moun Pòs Machan ki te gen mwayen, mwayen ekonomik ki te pi fò pase moun nan zòn nan, nèg yo te oblije leve bann nan al met, al fè l soti Pòs Machan, men lokalite bann nan se te bò isi a. E 2 janvye 80, 88, nèg yo jije bon, fòk nou gen yon bann. Bon 2 nèg ki pi gran pase mwen, nèg yo met tèt yo ansanm yo di bon ke yap fè yon bann. Bann nan vin ap fèt, bann nan vin ap fèt, e nèg yo pran desizyon yo di ke fòk fòk yo fè yon bann. Yo vin mete tèt yo ansanm yo di yap rele bann nan Baby Cool. De de 88 a no jou, bann nan ap pèfòme nan zòn nan. Men nou te vin jije bon nou di bon, si tout fwa bann nan gen tout tan sa antanke bann, Pou kantite bann ki soti anndan Baby Cool, fòk omwen nou ta fè yon bagay, yon bagay kòmsi pou tout moun ta wè se pa yon ti bann nou te gen nan zòn nan, se yon gwo bann nou te gen nan zòn nan. Men pliske nou te vle fete bann nan e avèk anpil, anpil e, e, kòman m ta di sa, nou te vle fè bann nan vin, vin reprezante yon, yon, yon gwo bagay nan zòn nan, bon nou jije, bon nou di ke E nan moman k ap vini an la, n ap fè bann nan 35 an, n ap fè yon gwo fèt pou li. Men fèt n ap fè a, se pa fèt kòmsi pou nou gen ni goumen, ni hinghang avèk ankenn moun. N ap pran tout moun ki te ansyen Bebi Koul, moun ki te fòme Bebi Koul, tout gen dwa vin patisipe nan fèt la, okontrè menm plak nou ka ba yo. E n ap di bon. Baby cool se pa baby cool pa nou liye selman baby cool nou tout nan zòn nan menm lè moun nan menm lè moun nan pa rete nan lokal nan lokalte baby cool men depi bann nan sòti nan zòn nan l toujou kanpe ap gade baby cool se sak fè nou di ke bann nan pa bann nou selman nap kenbe baby cool an vi pandan ke menm lè leta a pa pa pa ba nou mwayen pou nou sòti baby cool men nap fè baby cool sòti kanmenm ane sa nap gon gwo baby cool. Bon baby cool reprezante yon pakèt bagay pou nou dayè premye bagay ki genyen se youn nan bagay nou genyen dèke nou genyen se adrès nou liye dèke nou di nou nap ba yon moun adrès nou dil fò nasyonal nan lokal baby cool otomatikman ou rive fò nasyonal ou dil nan lokal baby cool m panse kèlkeswa moun nan depi ke moun nan te gen randevou ansanm avèw lap jwenn ou kanmèm paske lap vin nan lokalite a kanmèm li reprezante adrès nou atravè de sa kap pase anndan peyi an. M panse ke se pa sèl mwen menm kap jije bon Bebewoul paka sòti. Men nou pa genyen nou pa genyen yon leta kote ke kap panse pou sa yo rele kilti nou. Paske depi ke depi ke nou depi yon pèp pa gen kilti se kòmsi ou pa ou pa pou pou pou pou pèp sa li pa li pa egziste. Men davwa ke nou menm antanke pèsonaj antanke jèn gason, nou jije bon nou di bon nou pap kite sa a pèdi. N ap kenbe l. Men si se te pou Leta a, m garanti w se yon bagay ki t ap disoud. Nou pa t ap gen sa yo rele bebekoul ankò. M panse yon timoun ki t ap gen uitan devan l pa t ap konn sa k rele bebekoul. Men atravè de nèg nou genyen ki lòtbò dlo, ki chwazi di mesye nou te fè bann nan, lè nou te fè bann nan nou pa t gen mwayen, men jodi an si nou gen mwayen kòmsi nou kapab bay bann nan yon ale ki pi gran, anben an nou fè yon lòt bagay avè l. Se sa k fè, nou jije bon, nou di bon, n ap mete fòs nou ansanm pou nou fè Bebe Cool reviv jan l te ye premye fwa a. Bon, pratikman mwen menm, ban m di w, m se youn nan moun kòmsi ki gen dèzane m pa janm al nan bann. Paske te vin gen yon polemik ant Baby Cool avèk Filalang e sa te vin koz zanmi gate avèk zanmi vin pa zanmi lòt zanmi ankò poutèt bann nan. Nou te jije bon, m te jije bon, m di m pa pral nan bann. E bann nan te, m pa, bann nan fèt, kòmsi m te ka di w bann nan fèt anndan lakay mwen. Men, e nan, e nan epòk bann nan t ap soti, Monchè, m p ap ba w manti, kèlkeswa sa w ta di m nan, m ta prale ladan l kanmenm. Paske se te sèl bagay m te renmen, se te bann sa a. Lè m te pi piti, se nan Andemouv m te konn ale. Lè Bebecool vin fèt bò lakay mwen, m jije bon, m di m pa ka sot la m al jis sou Bèlè, m ap ret nan bann bò lakay mwen. Se sa k fè Bebecool te vin gran konsa, nou tout te pran yon sèl, nou tout te pran konsyans, nou di mesye, annou ret nan bann bò lakay nou, ann fè valè bò lakay nou. Bon, mwen menm, A mon âge, e pa tout bagay mwen ka di. Men, pou ti konesans mwen genyen depi m ap viv bann nan, mwen te toujou tande tout gran paran m yo ap pale de bann nan. Yo fè m konnen bann nan se pwatrimwann zòn nan. Paske depi yo leve, se bann nan y ap danse, se bebikoul, bebikoul, bebikoul. Menm lè ti bebe a fèt, li poko pale, premye sa pou l di se bebikoul. Sa vle di depi m leve pou sa m wè bann nan fè nan zòn nan e pou sa l reprezante nan zòn nan, Mwen wè ke mwen menm, si m ta fèt, m ta nan zòn nan, m pa ta fanatik bann nan, m ta al danse yon lòt bann ke Baby, li pa Baby Cool, bon m ta gen yon gran regrè. Paske depi m leve m jwenn fanmi m se Baby Cool, Baby Cool. Manman m, papa m se Baby Cool, Baby Cool. Bon, li reprezante yon pakèt bagay. Paske lè w gen yon bagay ki nan yon zòn, ou gen yon bann ki nan yon zòn konsa, k ap fè bon bagay, ke tout kote se li menm, tout kote rekonèt li, li koni, sa vle di yon bann konsa, se yon bann ki gen respè devan ni timoun, ni granmoun, ni jèn. Ou konprann? Sa vle di nou menm la, pou nou menm bann nan la, sinifye yon pakèt bagay pou nou nan zòn nan e li reprezante yon pakèt bagay pou nou nan zòn nan la. M mèt di li se fyète zòn nan tou. Paske depi ke nou leve, piti an piti, granmoun an granmoun, ap pale de yon sèl bagay, e epi yo pa pale de mal, ke bann nan ap fè timoun danse, bann nan fè granmoun danse, menm lè kokobe a sou beki, l oblije leve yon beki anlè pou l danse. Sa vle di, son tout afè nòmal. Nou wè ke nou gen yon bagay. Bon, mwen mesaj m ta voye bay leta, Lè ke nou gen yon tradisyon konsa, n ap kite l ale, nou pèdi yon pakèt bagay. Sa se yon, sa se, sa se, bon nou mèt di nou pa yon peyi. Pase lè w gen yon tradisyon konsa ki pou ale, yon tradisyon ki reyini dè milye moun, ki reyini tout moun, tout kote, se nan moman sa ou kwaza yon seri de moun ke w pa t janm te wè, se nan moman sa ou jwenn tout bagay, tout aktivite, nan moman sa gen ti mwayen k ap antre, ou konprann? Sa vle di lè yon tradisyon konsa ou kite l nan yon peyi l fin ale, se kòmsi jenès la pèdi yon bagay. se kòmsi ansyen yo tou sanse pèdi yon bagay tou, men lè ke yon tradisyon konsa nan yon peyi ale, nou mèt di nou pèdi yon pakèt, yon pakèt, yon pakèt bagay. Men sa m te ka di Leta, pran bagay yo an men, paske lè nou gen yon bagay konsa nou kite l ale, sa k ale pa tounen, e lè l ap tounen, li ta vle tounen, li pa ka tounen menm jan an. Sa vle di m panse ke Leta, ke yo mete men ansanm, nou kole sere pou jenès la, pou sa kap vini kòm futur yo e pou sa ki te la deja yo pou nou kontinye viv vi an se se vi sa e ton bèl vi li ye si nou kitel ale kòmsi nou pa gen anyen ankò ke leta pran sa an men pran sa an chaj ke pou bagay yo rete jan ta dwe ye pase si nou si nou pèdi tradisyon sa nou pèdi yon bon kou bagay nan vi nou pase se sèl li k rete la. Ki te 3 zè di maten, epi nou 5 chita, kòm si nap kalongwòg, pandan nap chay kalongwòg, nou gen yon zanmi ki rele Wobè Karyès, regrete memwa, ki di mesye ann fon, ann fon bann non. Nou gen Remi Renòl, men yo konnen l plis sou non Rasin, ki ba l koulè, jòn ble wouj, menm Rasin nan tou, men se koul bebi yo tap rele l, menm Rasin nan di poukisa nou pa rele l bebi koul pito. Se a pati de la ke non an vin rete. Bon, nèg sa yo, yo pati yo menm. Se apeprè sèl mwen menm ki rete. Men se te mwen menm, Francky Zephyr, Remy Renol avèk Robert Caries. Nou te lè prensipo moun ki te la pou n asiste a la kreyasyon di gwoup Bebe Cool. Men nou pase anpil mizè vrèman. Ou konnen. Men. Tout mizè nou te konn pase, nou te konn pase mizè avèk gwo tenò yo. Pa egzanp On The Move, Ozanana alepòk. Paske nou konn ap desann anba fwa yo di men On The Move. Nou kraze plat wi, tounen n tounen wi. Nou pa t ka sipòte pou, y a sètèn choz ke mwen menm m pa bezwen di paske m pa bezwen ale ale fon nan bagay yo. Ozanana depi yo di men drapo Ozanana. Ozanana drapo yo di men drapo ozanana nou tout kraze se retounen a tanbou a wi pwa yo te twò fò pou nou epi gen lòt bagay tou etan etan jèn nan katye a alepòk te fè gen de moun nou pat mete an kontak ki koz ke nap nou tap sibi echèk sa yo imedyatman nou te paske dòdinè kote nou te ye a se la bann abitye soti Nou menm nou fè bann nou deyò deyò lakay nou, sa vle di ke deyò kote nou kanpe yon kote la, epi sa vle di ke nou pa nou pa t jouke, alò nou ka konprann tèm sa, nou pa t jouke, nou te nan lari a tankou kabrit ki lage, nou pa t jouke, sa vle di ke. Nou pase anpil, anpil peripesi tou, ou konnen nan tout bagay sa yo genyen. Men pa la swit nou te vin rekipere nou apre yon reyinyon nou te fè le 23 janvye. Le 23 janvye nou te vin kraze komite a, nou vin fè bann nan vin genyen komite de zòn. Chak zòn ap reprezante pa 3 moun plis yon an tèt. Reyinyon sa te fèt madi 23 janvye epi nou kraze komite a nou fon lòt komite alò vin gen yon lòt bann, yon lòt estrikti epi. Bagay sa pa janm rive nou ankò. Okontrè se yo nap fè kouri olye nou yo fè nou kouri. Bon an un mot, bèl kesyon, Bebecool reprezante yon enstitisyon pou nou. Paske menm lè wap pran taksi ou di lage w nan lokal nan baz Bebecool li konnen li la pou l lage w. Sa vle di ke nou fè travay sosyal la tou, kesyon ede timoun lekòl, chache mwayen jwenn koulwa pou timoun jwenn demi bous, bous detid, nou fè travay sosyal la tou. Men travay edikasyon an, m estime l poko fèt. Ban m di w yon bagay, mwen menm, mwen pa rann Leta responsab de yon kilti ou de yon tradisyon. M pa janm rann li responsab. Sofke yo ka ankadre nou pou nou ale pi devan. Men, koutim bann nan se yon bagay ki prèske elimine. Bann pa patisipe nan kanaval ankò. Prèske elimine. Pa kont, bon, m ta swete ke, m ta swete, m ta swete ke ane a pou leta revize batri li pou l panse avèk nou. Paske pou soti yon bann, se pa yon mens afè, se pa yon kòb, ti kòb piti zanmi m, de no jou. Lontan ou gen dwa gen 50 goud ou soti yon bann, kounya ou gen 50 mil goud ou pa ka soti yon bann non. Ou pa kapab. Pou ap peye 3 twonbonn, saksofon, elikon, bariton, twonpèt. Pe wè mizisyen konn moute tèlman nou menm, mwen menm kòm manm fondatè Bigou m konn kouri. Tèlman pe wòl la mwen egzajere map mande eske tout kòb sa se kòb nou pral peye vre. Bebecool son bann ki rasine nan zòn nan. Konprann, Bebi Koul son w bann ki pran nesans depi 2 janvye 1988, e tandi ke tout lòt bann ou tande ki fòme nan zòn nan se anndan Bebi Koul Band yo sòti. Prenons un exemple ki trè senp, lè w pran, ou te pran Wach Wach Band, ou konprann sa m pran di w la, ou pran Filalang, Menm lè w te pran School Band, César Band, ou konprann, tout band sa yo te fè koralisyon a Bebe Cool. Nan yon ti tan, nou vin separe, nèg yo al fòme band pa yo. Ou konprann? Bebe Cool se yon band ki rasine, se li k granmoun nan. Ou konprann? Rasin nan se li k Bebe Cool Band nan. Monchè, Bebe Cool reprezante yon gwo patrimwàn pou nou nan zòn nan. A mon âge depi m tou piti m leve mwen jwenn Baby Cool band avan l te Baby Cool m te tande l te gen Grap Plezi ou konprann Amusez-vous ou konprann li te Manou Chérie ou konprann li te tant d'autres ankò men aktyèlman la nou rive nan yon pwen la nou kenbe Baby Cool band ou konprann ti bebe a potko mache kounya ti bebe a mache kounya la pa gen rale ankò. Se pike nap pike vers l'avant. Bon mesaj map mande se inite se inite wi mpa ka di plis e mpap fè politik tou ou konprann se tèt ansanb ou konprann pou tout moun mete men nan pat la epi pou bagay yo debloke. Baby Cool, mwen grandi, mwen jèn son patrimwàn nan zòn nan ki ap bay plezi bann a pye. Mwen jèn, oparavan gran paran m yo di m li te rele Manou Chérie men aprè li vin Baby Cool. Epi nou grandi, li grandi, li grandi, li vin, li toujou rete baby cool men kòm vi a jan sitiyasyon peyi an vin ye an, bann a pye yo vin on ti jan pèdi nan valè yo. Men pou, pou anivèsè baby cool la ki pral rive la nou vle moutre ke baby cool toujou. egziste nou konte òganize festivite sa pou o son onè pou nou se yon patrimwàn pou nou nan zòn nan tout granmoun ki nan zòn nan te konn pran filing nan men kounye an la jèn yo Nou vle pou yo entegre menm feeling granmoun yo te konn pran an pou relèv lan fèt. Monchè e mesaj m te vle voye bay leta pou kilti e ayisyèn nan, kilti sa nou gen an l rele vodou. Rele vodou e vodou se pou mwen menm se pi gwo relijyon se pi bèl relijyon ki te ka gen paske son kilti ki natirèl ok ki natirèl e mesaj map voye bay e e leta. se ke nou pa dwe neglije kilti sa a, ki se bann a pye a. W ap wè, mete yon foul nan lari fò gen bann a pye. Pou w fè kanaval fò gen bann a pye. Sa vle di, li enpòtan pou nou ankadre bann a pye yo.